Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la ebyen nan kad emisyon sila nou pral fè yon gwo rale mennen vini konsènan batay ki genyen ant nèg bèlè yo ak nèg krache dife. Enben nan moman nap pale a la, nan apèl nominal kap fèt anlè Bèlè, yo mete absan pou 3 nèg, enben nèg baz krache dife yo, yo pran 3 nèg pou nèg Bèlè yo, yo tiye yo. Kòman bagay la pase? Nou pral bay detay e nou pral vini talè konsa. Avèk yon entèvyou Kempès li menm, youn nan tou pwisan ki genyen anlè Bèlè. Lè nou di youn nan tou pwisan, tout moun konnen se Bondye nan syèl la ki tou pwisan. Men, nan sa ki gen awè ak batay ki gen anba a, ebyen nou wè Kempès li menm, jan Kempès pale a, Kempès drese l an veritab Aprèdye nan kad batay ki genyen ant nèg Bèlè avèk nèg krache dife yo. ikonpri nèg anba lasalin yo, nèg dèlma 2, nèg dèlma 6, nèg babekyou yo. Ebyen enfòmasyon ki rive jwenn nou dan zon premye tan ta fè kwè, se pa nan batay nèg krache dife yo tiye 3 nèg sa yo pou nèg bèlè yo. E selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè, nèg sa yo yo pran. se nèg ki te ansanm avèk Dèdè. Pa bliye anlè Bèlè genyen plizyè nèg k ap dirije. Genyen Wo Bèlè, genyen Ba Bèlè. Lè fini tou gen yon lòt blòk ankò ki se Wo Ritimas ak Ba Ritimas. Kidonk, anba la, genyen nèg sa yo la k ap feraye anba la, n ap pale de nèg Dèdè yo ki anba a k ap feraye. Ebyen pandan nèg yo desann bò nèg yo desann bò katedral nèg yo al ranje yon telefòn anba bò katedral la kidonk nèg yo mete antèn sou nèg dèdè yo ki desann al ranje telefòn anba bò katedral la lè nèg yo fin ranje pandan nèg yo ap ranje telefòn anba epi menm kote a la nèg krache dife yo, yo debake yo pran 3 nèg yo, yo ale avè yo nan baz epi yo touye 3 nèg sa yo. Fòk mwen di nou, bagay sa leve plim sou do Kempès. Kempès ki pa janm pale. Kempès se youn nan nèg ki toujou ap kouri pou jounalis. Plizyè fwa batay la Matyavel anba. Te gen yon dènye batay anba ant nèg Bèlè yo, Wo Bèlè, nèg Maya yo avèk nèg krache dife yo, nèg Dèlma 2, nèg Dèlma 6, nèg anba Lasalin. Nèg Lasalin yo te fon pote boure lame te avèk nèg krache dife yo. Alepòk, Sonsonn te la. Sonsonn potko mouri. Ebyen gen yon va ki nan do legliz ki bò delma 2 a bò plas la gen yon legliz katolik epi devan genyen yon legliz advantis pou moun ki konnen zòn sa yon legliz batist pou moun ki konnen blòk sa kidonk Lè w fin travè, w fin avanse, gen yon ti mache, gen yon ti koridò ou ka pase nan do ti mache a, ou travèse ou pral moute anlè nan wo Bèlè pou w al tonbe nan baz Kempès. Ebyen, batay la te match avè l nan moman an. Gen nèg ki te fofile kò yo. Yo pase nan ti ling nan kote m eksplike nou a, yo moute anlè a y al bay moun rebèle yo bal. E nèg yo te pran yon gwo konntenè, yo te mete yo bare plas Dèlma 2 a avèk nèg anlè bèlè yo. La se te yon va, otomatikman ou travèse, ou pran bal. Kidonk lè bagay la te rèd, nèg yo fofile kò yo, yo pase nan do ti mache a ki te genyen anlè a, Nèg yo monte nan kay yo anlè a, gen yon kay nèg yo rive anlè a yo pèse yon twou nan yon blòk epi nèg yo ap bay moun rebèle yo bal tèt. Bagay la te rèd nan moman an alepòk. Lè n tcheke Kempès, Kempès p ap pale. Tout moun nou tcheke, yo p ap pale. Yon sèl moun ki te chwazi pale, se te Aleksann Makandre ki te pòt pawòl Bèlè. Men fòk mwen di nou nan moman an la ta sanble bagay la mal vire la Aleksann Makandre li menm, Misye pa anndan ankò, misye al chwe kòl yon lòt kote e enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè genyen bagay ki tonbe nan baz la misye pa jwenn e m tande misye ki te genlè te pran kèk chaplèt tou misye al chwe kòl yon lòt kote. Lè n rele Kempès, Kempès pa pale. Tout moun nou tcheke, yo pa pale. Ebyen, dènye gout dlo k pou ranvèse vaz la, dènye kou k pral touye koukou a, se bagay sa ki pase jodi a la. Kote nèg. Krache dife yo, pandan nèg anlè yo, nèg Bèlè yo, nèg Dèdè yo, yo desann, y al ranje telefòn bò katedral, enpi yo met lapat sou nèg yo, yo antre a nèg yo, y al touye nèg yo. Men, dapre enfòmasyon ke nou rive jwenn lè nou mete dwonn nou anlè, genyen de nèg se de bon sòlda. Gen youn nan yo. Son bon grenn solda dèdè. E gen lot la tou yo dim bon se ti moun zòn nan bagay kap desann anba epi nèg yo prann anba. Enfòmasyon ki vin jwenn nou de bòn sous. Enfòmasyon lè nou mete dronn nou anlè ke nou menm nou rive jwenn. Antouka Kempès sòti nan silans li. Kempès pale, Kempès lonje dwèt sou nèg baz 90 yo ki anlè a kap feraye e Kempès bay detay konsènan batay ki genyen antre nèg e nèg anlè nan wo maya nèg ki anlè nan wo ritimas nèg ki anlè nan nèg ki anba nan ritimas pase ritimas la li divize an 2 gen wo gen ba gen wo bèlè tou gen ba bèlè ebyen bagay la vrèman rèd nan moman ebyen batay la li lanse e fòk mwen di nou kempès li menm li deside mete pye l atè an bèt. bèt, lè nou di an bèt e misye nou konnen misye son bon stratèj nan sa ki gen wè a wè ak batay, kidonk mezanmi bagay la vrèman konplike anba. Kidonk lapolis si nap fè travay nou mezanmi degaje nou fè travay nou, pase jan bagay la ye la nou bezwen lapè, tout kote ou pase peyi a gangsterize, nan 4 kwen peyi dayiti se gang kap feray, lapolis mezanmi si nap bay moun lapè Bay moun lapè tout bon vre. Si nap bay bwa kale, bay tout moun bwa kale paske peyi a pa ka devni yon bagay, yon peyi de non dwa. Tout kote w pase yo dekrete l zòn de non dwa. Antouka lapolis si wap fè travay ou, fè travay ou tout bon, mache bay tout nèg bon jan. Bwa kale! Paske mwen m sonje Bèlè lontan. Lè m te konn mete pye m anba Bèlè, mwen menm al pase anba Bèlè, ri Ti Mas, ri Sen Maten, sou plas Dèlma 2 a, m konn al pase anba la mezanmi m konn ap pran ti plezi mwen. Men kounye a la, m pa fouti fon pase anba ankò non la. M konprann, lè w pase nan zòn Plas Ditali, nèg yo kraze sa. M sonje te gon w epòk li konn dizè di swa, m anba bò Teyat Nasyonal, li konn dizè edmi m Pòtay Lewogàn, men kounye a m pa fouti fè bagay sa yo ankò. Antouka lapolis bay tout moun nèt bwa kale paske nou bezwen lapè nan peyi a. Antouka nou pral tounen talè konsa la avèk yon entèvyou ke Kempès li menm li bay, li ba nou. Entèvyou sa a ki dire anviwon 17 a 18 minit kote Kempès li menm li lonje dwèt li sou. e youn nan nèg nan baz 90 yo la ki ta deklanche batay sa a, e batay la ta deklanche pa rapò avèk yon manman youn nan nèg sa yo ki nan baz la epi ki ta al pran dlo anba a la nan zòn Bèlè a, nan Wo Bèlè, epi te gen ti altèkasyon bagay epi nèg yo di se bat yo bat malerèz la, epi menm kote a la zen pete. Nèg yo desann la, nèg baz 90 yo yo desann yo ouvè kout bal sou moun yo la e sak pral fè Kempès pi fache daprè sa nou jwenn kòm enfòmasyon lè nou mete dwon nou anlè nèg yo genyen yon transfòmatè ki alimante zòn wo Bèlè a nèg 90 yo yo desann yo ouvè transfòmatè a ak kout bal nan moman nap pale a la nèg yo nan fè nwa anba a ebyen Kempès li menm misye sòti nan silans li e misye di monchè li pral mete pyel atè Pou tout bon. Lòt dosye, Kempès li menm li deside mete lapè, li di bon pou moun yo retounen vin anba e vin viv anwo Bèlè. Mwen map mande ki kote moun sa yo pral pase la pou yo vin viv anlè Bèlè. Paske jan bagay sa ye la, de tanzantan nèg yo fon pote boure la ou tande moun pran bal, moun mouri. Antouka, mwen menm tande Kempès ap pale pou moun retounen. Antouka, a tout moun kap tande emisyon sa, gon pwovèb kreyòl ki di je fon kriye davans, pandan wap danse, gade nan makout ou, gade kote byen wap mete pye ou, èske kempès vrèman li ase poul kapab pwoteje moun sa yo ki anba a, paske mwen menm lè nou mete dwòn nou anlè nap gade koridò yo, nap gade jonksyon yo kòman nèg yo ap fofile kò yo pou yo antre nan kay anba a la pou kreye va pou bay moun bal tèt. Ejipte, ebyen poko gen posibilite ditou pou nèg yo kapab fè moun yo retounen anba Bèlè pou vin reviv ankò. Antouka, mezanmi, Kempès mete bagay nan men nou, e batay ki genyen ant G9, G-Pèp, mwen menm map mande kilè batay sa ap fini. Antouka, si nèg yo ta fè yon lapè, nèg G9 ak G-Pèp ta fè yon lapè, Mwen menm mwen panse lapè sa tap bon. Menm jan nèg izo yo, yo menm la a, yo toujou anba a wi, y ap fè ekzaksyon. Yo toujou ap fè ekzaksyon anba a la bò sou sou wout Matisan. Men nou gade, nou wè ti lapli avèk krisla, yo fè yon lapè. Menm si se yon lapè pèpè, antouka nou gen kèk tan nou pa tande kout bal ap tire. Plizyè fwa nou menm nou mete pye nou atè nan ling nan, nou wè nèg yo poze tèt glas. Men, izo li menm li rete tèt rèd. Paske nou konnen izo li menm li pa nan rans se li menm ki pi bosal nan batay la anba ki donk izo pa nan rans men mwen menm sèl sa mwen menm panse si nèg yo ta fon yon trankil si nèg yo ta e deside pou e depoze lèzam paske a chak fwa gen batay kap fèt anba mwen menm wè se ti malere yo k tonbe paske batay bandi pa fasil tonbe nan batay paske nèg yo gen zonbi sou yo. Yo gen vye pwen sou yo, yo pa pran nan bal fasil, malgre se jou pa yo a ki poko rive men a chak fwa gen batay nou plis wè se ti malere ak ti malerèz ki viktim nan batay sa yo. Antouka, mesye je nèf yo, mesye je pèp yo, nèg wo bèlè, nèg ba bèlè, nèg wo maya, nèg ba maya, nèg ki nan rori ti mas, nèg ki nan bari ti mas, Mye krache dife yo antouka mesye nou tout nou se yon sèl nou gen yon sèl patri nou gen yon sèl peyi ki se ayiti antouka mesye voye je nou gade antouraj nou gade valè moun ki te bò kote nou e gade kounye a la konbyen moun ki rete bò kote nou gade byen koun pou nou wè mesye nou tounen yon kat make nou pa ka pran lari nou rete fèmen yon sèl kote e lavi nou pa twò long antouka mesye si nou kapab Degaje nou kou mèt Janjak pou nou pasifye peyi a oubyen pasifye kèk zòn yon fason pou lavi kapab reprann, mwen panse li t ap trè trè bon pou peyi a e pou avni nou tou mesye paske nou aple pou n gen madanm, nou aple pou n gen pitit, ki kote nou pral leve pitit nou? Èske se menm bagay sa a n ap fè la tout jounen goumen E mwen map gade lèm met dron mwen anlè Jenn gason yo pa dòmi Nèg yo ap bat nay pou veye yo nan yon vave Ak yon bra fizi nan men yo Avèk yon valiz bal oubyen yon bokit bal nan men yo tout jounen E nèg sa yo jou yo pase nan va la se jou a yo konte Paske a nenpòt kèl moman gon pote boure k ka fèt sou yo Menm kote pote boure a fèt la epi sa w tande a la Vwèl pou peyi san chapo Epi Avni gache, epi al fin fè ti rès tan an nan lanfè, epi tout sa w te fè, tout moun ou te konn touye yo, kidonk la a, ou pral jwenn moun sa yo ki pral ba w makak lè w rive nan envizib la. Antouka mesye, degaje nou kou mèt Janjak pou nou wè si nou te kapab chanje fizi nou depol, pou nou wè kòman nou te kapab fè lavi reprann anba nan zòn santrevil la. comme toujours la famille, au maximum de commentaires, au maximum de partage. Mon à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier ben nos pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine